Nouvèl la gaye wi se sa menm e sa w pral tande a se egzakteman sa l ye a donk se pa nou k di l e nou pral envite w konfirme l anndan videyo sa a Mardi 29 novanm 2022 bonjou bonswa tout moun e si w apèn konekte Pa janm bliye ou konekte sou tvlakayhaiti.com e nou kontan avèk ou jodi an la a donk pou nou pote videyo sa pou ou pou nou kontinye enfòme w e se travay nou se djòb nou sa se sa ke nou menm nou fè se enfòme pèp ayisyen an se pote tout detay pou ou sou ebyen tout aktyalite Ayiti ak rès mond lan pa ezite tape tvlakayhaiti.com epi rete la Medam e mesye, nou konnen Sarah Hélène Georges ki se pitit fi mèt Renol Georges ki li menm viktim anba kout bal yè pandan l tap sòti nan akademi polis la ebyen selon mèt Renol Georges e se ta yon gwoup udmo ki yo menm pete bal sou pitit li e se bon pye Sarah ki sove l ebyen lè konsa Sarah tap gentan ap glase nan mòg men se bòn chans pou Sarah li te gentan ebyen retire kòl anba kout bal udmo sa yo selon mèt Renòl Jòj e nou pral envitew gen detay anndan videyo sa. Dosye Sendomeng, dosye sanksyon ke entènasyonal la pran kont divès gwo palto Gwo zotobre nan pey dayiti e nap diw nan moman nap pale la a ebyen toutan detay yo tonbe tout prèv yo deja nan men FBI pral antre vin kòmanse mare e anpil gwo palto ansyen prezidan ansyen premye ministr ansyen depite ki yo menm enplike nan finanse gang nan finanse vòlò nan peyi sa medam e mesye ebyen nou pral envitew gen detay nou pral pote toutan dosye pou ou nou genyen tou ansyen senatè Patrice Dumont eske se ansyen senatè? Bon, senatè Patrice Dumont ki li menm e sou dosye Sendomeng nan, sou dosye maltretman ke otorite dominikèn yo ap bay ayisyen konpatriyòt nou yo, frè ak sè nou an Repiblik Dominikèn, ebyen Patrice Dumont misye frape fò e misye fè gwo deklarasyon la a e nou deja konnen peyi Dayiti pa gen gouvènman, pa gen leta sinon sa nou wè frè ak sè nou ap pase an Repiblik Dominikèn, Ariel ta gentan pale Ariel ta gintan pran responsabilité l men se byen domaj nou son pakèt mouton san gadò nou lage nan peyi a nou lage nan mond lan men nou pa genyen otorite lakay nou kap voye zye sou nou antouka Patrice Dumont m se mete koze deyò ke nou pral envite w tande la a bòn ekout tout moun nap tounen. E esk koman moral lan ye? Ok maten an m pran telefòn mwen e mwen te an pwovens e maten an m antre epi lè m ap tande nouvèl la yè swa epi m rele mèt Renan Jòj se maten madam mesye mèt Renan Jòj etè an sanglo e jiska minit m ap pale la madam mesye mèt Renan Jòj enkonsolab. E nan pale m pale avèk Mèt Renan Jòj li di m Louko Désir se kèk polisye udmo wi ki manke kidnape pitit fi m nan oh sa w di m la a? Lè pitit Mèt Renan Jòj la Sara Jòj soti nan akademi an enben l al pantan sou yon patwouy de polisye udmo lè l kanpe, yo frape machin nan pou l kanpe, epi l pa kanpe, selon les dires de Maître Renauld Georges, epi lè l arive kanpe l desann vit nèg yo brake zam sou li epi pou! li pete kouri epi bal Donk se yon ane ki te trè difisil pou Maître Renauld Georges e sur la route de frères nou kapab konnen se pa dènye e pa premye tantativ de kidnaping ki fèt sou wout fè a. Gen anpil kidnaping ki fèt sou wout fè a e gen anpil moun tou ki sove de justès de tantativ de kidnaping madanm de kidnaping sou la wout de fè a. Mentnan, se la pou nou wè a wi. Ki bò akademi polis la ye wout fè? Ki sa k janm pran kòm dispozisyon ok pou asire ke moun ki abite wout fè yo rezidan ou frè yo pou yo pa viktim de bagay sa yo. Ki travay de ransèyeman ki fèt di kote de lapolis pou konnen lè yo fin kidnape moun yo sou frè ki bò yal avè yo? Ki kachèt ki genyen? Lè m pale a mèt Jòj maten an, li di m Louko, li pa kapab ap ap peyi ankò. Epi l tonbe kriye frè a. Li fèk pèdi madanm li, Kounye a mesye pitit li ta pral pèdi nan kondisyon sa. E avan pa twò lontan, li menm tou te viktim don tantativ dasasina nan zòn lavil lan pandan li t al bay ranje machin li. Kòrèk. Bon men sitiyasyon peyi a madam mesye. Ou rive nan yon sitiyasyon kote ke bandi enstale dè kamera nan tout vil la. Bagay lapolis pa genyen non. Bagay ministè enteryè pa genyen non. Madam mesye. Lè bandi a dou ke sa se teritwa pal, se teritwa pal vre. Jodi a depi w kite petyonvil wap desann, depi wap pran ou fin kite juvena ou kòmanse desann, depi w kòmanse nan pwent senmas mwen anten a tout, ni ti lapli ni izo gen kontwòl ou. Kontwòl ou ya. Men sa peyi a ye wi madam mesye. Antouka, mwen m panse otreman, yo gen kontwòl ou kèlkeswa kote w ye. Wi, men apati apati dè zantèn, men teritwa gen teritwa pa yo vrèman. Kòmsi la yo konnen egzakteman sa k ap pase sou teritwa sa. Alò, m sonje te gen yon enfòmasyon ki te di ke depi sou pòtay rive anndan vilaj la nèg sa yo gen kontwòl. Kamera, mwen kwè kamera se yon pwoblèm. Koute, koute, ou wè Ezayi. Pandan de fwa li te te di, e pa e pa Ezayi men nou tou nou te konn di l lontan, li potko rive nan eta sa a, peyi a grandserize. Nou te konn di sa. Donk si si w admèt peyi a grandserize, sa vle di ke moun yo rele gang nan, li toupatou. Li toupatou nèt. Ou an wonn nan yon makèt, li la. Ou pa wè l, men li la. Donk, dènye gwo sòti Mèt Renold Joseph fè se sou Maten Deba. Sou Maten Deba. Vandredi avèk lendi a. Ok bon ann ale Jodi a se jou mardi nou konnen ke le mardi nou gen Ti Jean Pati Prince ki nan kay la nou pral nou pral pèmèt ke Esaü li menm fè kontak a Ti Jean pou nou ka konnen sa k ap pase nan peyi a donk semèn sa e ki sa k pral pase petèt nan les jours à venir ok Ayiti Politik nou gen 2 pwen ke n ap trete ansanm Ayiti Politik dosye sanksyon la demarche du Canada e des Etats Unis d'Amerique et de mettre sous sanksyon certaines personnalités de la classe politique en Haïti n'est-elle pas démagogique ou tout simplement pour créer une diversion sur les vrais problèmes d'Haïti? On a traité là avec qui dit Haïti politique, Le premier ministre Ariel Henry paskati le cap du 7 februye 2023. Jodi madi 29 novanm 2022 a, si gon moun la ki gen le kontwòl de la sitiyasyon, li rele Doktè Ariel Henry. Ban m fon anons sou sa. M ap anonse tout moun k ap tande Matin Débat jodi a, Josue si telman kontan li di fode y bou yon byè akoz Louko k parèt la. Merci mon frère. Byè a fè nèj ui nan men msye. Merci anpil. Yon nèg tripotay mesye. Ou ka di tout sa w vle. Ou ka di tout sa w vle. Si Ariel Henry te pèdi yon kontwòl, jodi a li repran kontwòl sitiyasyon an. Se klè. Petèt a un nivo de pousantaj. Trè, trè elve. Li gen dwa pa a 100 pousan, men jodi a Ariel Henry repran kontwòl sitiyasyon an. Je vais vous dire pourquoi. E jodi a m kwè ke nou menm k ap fè politik nan peyi Dayiti, jèn gason, jèn fanm ki aple pou fè politik nan peyi a, responsab dòganizasyon e de baz, lidè politik, manifestasyon peyi lòk pa voye prezidan ale ankò nan peyi Dayiti. Nou sou twa egzanp la avèk le prezidan Jovenel Moïse fè pati nan tout. Wi, wi, wi. Jovenel Moïse ki pran peyi lòk an plizyè fwa nan peyi a. E si yo pa ta asasine prezidan Jovenel Moïse, pa genyen ki di li pa t ap la a ankò paske li te di, Je suis le dernier president de la République. Klè. Alò, de la tranzisyon. De la tranzisyon. Donk li te konsidere peyi a avèk li Son tranzisyon. Kòrèk, son tranzisyon. Nou te, nou te, nou te, nou te, nou te trase l avèk yon lank wouj. Kòrèk. Pawòl sa. Kòrèk. Donk pa gen anyen ki di ke Jovenel Moïse pa t ap la ankò jodi an paske l te di ke je suis le dernier president de la transition. Sa vle di kisa? Tout antan ke l pa t fè eleksyon pou gen yon lòt prezidan, li t ap toujou rete opouvwa. Se pou n konnen ke dinamik la chanje, madam, mesye. E se konnen pou n konnen tou ke jodi a, Ayiti li nan men Etazini Damerik e Lekò Gwoup. Se nan men yo ke l ye jodi a. Paske si Ayiti pa t nan men entènasyonal, si manifestasyon peyi lòk te jete pouvwa, te jete gouvènman, pa t ap gen Doktè Ariel Henry ankò nan peyi a. Paske pandan mesye Ariel Henry te fin tonbe, se tè fini pou le Doktè Ariel Henry. E se Louko Desdi k ap pale maten an. Gen de moun kan ti jan pa renmen lè m di Louko Desdi, a, o sa m se ye, sa w pa ye a. Ou klè. Sa w pa ye. Papa mouche. Pandan resevwa w. Eman konsa mouche. Se yon nivo wi ou atenn ki fè dcpj ka resevwa w. Ok. O wi sa msye msye mpa renmen lè msye ap di Louko Désir kap pale nan veer a. Louko Désir a te sa w pa ye a se limye. Ok sa w pa ye a limye. Alèz. E ilè pwobab ke w pap janm sa non. Jamè! E sa mion pap janm ta miye a ok. Wè la gade wè misye fache anpil la wè gade lap fè kòlè wi. Bon bal fè chak pa bal fèl fache pi rèd. Bon se vòlò ye. Bon lal mouri nèt. Bon se vòlò ye mpap janm vòlè nan vim mwen menm wè ou pap janm ka logoneziya sa wè ok sa poun di n ke jodi an. Si se pat entènasyonal la jodi a gen kote an Ayiti pa tap gen Doktè Ariel Henry jodi a. M pa ka poze yon kesyon Louko pa rapò a sa w di a? Eske tou Jovenel Moïse alò kesyon an ka parèt biza epi dwòl wi eske Jovenel Moïse tou pat dènye prezidan Dayiti tou? Nou te di li sa nan emisyon Maten Deba a. Antouka. Jojo Lexidor Isi an emisyon maten deba m te di l, nou te di l deja isi an, pa etone pou n wè ke Ayiti pa janm tounen nan kesyon de prezidans ankò. Nou te di l isi an maten deba wi, plizyè fwa wi. E pa enfòmasyon ke n genyen non, se kapasite de rekil nou. Analiz ke n ap fè yo, jan n ap gade sitiyasyon an, jan l prale la a, menm miz ke entènasyonal la jodi a fè, an fèt, lè ameriken fè jodi a sou Ayiti a, nou gendwa pa janm tounen nan yon kesyon de rejim prezidansyèl, nan yon kesyon de prezidans, gen prezidan. Wè kesyon premye minis son sèl moun jodi a ki sèl kòk chante nan peyi a nou ka ret ladann pou lontan. Kite m di nou bagay ankò. Èske n konnen ke gon pawòl nou pral gen pou n tande ki pral pale ankò nan peyi a? Tande byen wi. Mezanmi, gon pawòl nou pral gen pou n tande ankò ki gen pou pale ankò nan peyi a. Kesyon pè antre nan tout, chak depatman gen gouvènè l. Sonje m te pale nou, sonje m te pale nou. Nan, senpleman retire yo sou sistèm fransè a, yo voye yo sou sistèm ameriken an. Pa menm sa non pè Maten. Pa bliye chèn emisyon Maten Deba, mwen te toujou poze kesyon, kisa Doktè Ariel Henry bay blan yo ki fè ke blan yo rete atache a Ariel Henry? Malgre jan l ye! Malgre jan l ye! Byenke gen de blan ke l ap pèdi nan moman an. Paske y a un plan sur Haïti. Gen yon plan pou Ayiti. Gen yon plan pou mete Ayiti sou pwotektora. Nou sonje, nou fè plizyè emisyon deja nan emisyon Maten Deba sou kesyon pwotektora. Nou sonje sa? Eh ben le plen e la Il fo mèt Ayiti sou pwotektora Ayiti son peyi ke n pèdi nèt Nou tande Kanada di ke pa gen afè entèvansyon militè Li sèlman retade Pase pou mèt Ayiti sou pwotektora Pou rive nan peyi kote ke chak departeman Pou l dirije pa en gouvèneman Fok son okipasyon pou ba ou l de fòs. E sa kap pale la madam mesye. E pa ayisyen kale je n. Donk an fèt jodi an il fo revize la strateji. Ak gen endepandans la nou mèt kòmanse chache yon mete l bò dife. Rezon ki fè ke si son gouvènè kap dirije yon depateman li politik men li plis ekonomik. Pouki sa pè maten nan tout. Richès sa k chak depatman pral sèvi a depatman an. Pale sa non monchè. Epi chak richès sa k depatman genyen tou ou kapab dil avèl separeman. Ou pa bezwen. Si w pa bezwen aval palman. Al pale avèk wi aval palman oubyen tout kote. Si w pa bezwen aval kòmsi leta santral ou pa bezwen aval prezidan de la repiblik ou pa bezwen aval de paleman. Depi gon gouvèneman pa yon departeman gouvènè a kapab deside pou departeman an poul vann sak anba tè a lap pi fasil pou pase pa gouvènè a ki siyen papye a kòm yo menm yo endepandan nan departeman an yo ka deside sa yo vle pou departeman an li plis ekonomik se wonn nan ki gaye nèg yo deside blan yo deside gaye wonn nan menm ayisyen. Kòm konstitisyon ki la a, li pa bay dwa pou okenn etranje gen tè nan peyi a. Kòm konstitisyon ki la a, li pa bay dwa pou okenn etranje vin eksplwate anba tè a san ke Parleman pa apwouve l. Mètnan fò nou kraze bagay la nèt pou nou divize peyi a. Fò peyi sa a kraze. Fò nou divize l. Lè chak depatman gen yon gouvènè, gouvènè a li menm pou tèt pa l kounye a pral pran desizyon pou depatman an. Ok? E lè sa a, tout desizyon ki gen rapò avèk eksplwatasyon de min ki nan depatman an, tout sa yo pral pase san pwoblèm. Alò byen ke, byen ke e. E ou pral jwenn, tande, ou pral jwenn nan lè jou sa vini, ou pral jwenn de nèg de konze. Nou pral vin de konze, de apatrid. Veye moun ki pral pale sou kesyon pou chak departeman gon gouvènè a. Veye moun sa yo. Veye moun ki pral pale nan radyo ak televizyon pou fè pwomosyon pou chak departeman gon gouvènè. Veye moun sa yo. Veye yo wi. E ou pral tande gon deba k pral fèt tout kote nèg ap a fòk gen gouvènè chak kote gouvènè chak kote bon ki bon veye moun sa yo veye yo paske fò gaye yon nan nan men ayisyen. Li gendwa pa konprann li men lap pase. Lap pase. Konprann mwen nan mesye. Nou ta di ke jodi an Ariel Henry ou devyen an fèt le sèl mètre de la sitiyasyon. Bon, men l vin jwenn yon mwa, yon mwa la kote Ayisyen ap ponpe nan koup di mond ankò. Ok. E tou sa yo k tap fèt. Nou nan Ajantin, nou nan Brezil. Tou sa yo k tap fèt madam mesye nan kesyon de lis sanksyon bagay konsa, jiskaske, e se Louko Dezi k ap pale maten an. E Louko Dezi k ap pale maten an. Jiskaske Etazini Damerik, le Kanada pa montre klèman avèk dè prèv ke moun sa yo. Yo nan kesyon dwòg, yo nan kesyon koripsyon, yo nan kesyon touye moun, nou menm nou pran l pou divèsyon. Ou dakò Bertin? Se fini, e klè wi. E klè. Non men si l kenbe, si l, non men se tou. Si l kontinye ap sipòte Ariel Henry tou, sa pa, sa montre l pa sou, li pa, e bagay sa yo pa sou. Wi men, men si, ann al pi lwen. Madam, mesye tande byen wi. kesyon sanksyon ke Etazini, Kanada ap mete sou dè sitwayen an Ayiti jiskaske gon desizyon jiridik ki pran lakay yo, savwa mande gouvènman ayisyen an Ayiti a otorizasyon pou yo vin arete moun sa yo an Ayiti sou baz de prèv ke yo genyen, ou dakò? Jiskaske sa poko fèt, nou menm nou pran pou yon divèsyon. Ou pa wè se pandan kesyon sanksyon ap pale nan radyo, Epi gouvènman ap pran 2 gwo desizyon nan peyi a. Si te gen 2 sanksyon vrèman reyèl ki te chita sou yon bagay, kote non gran nèg ki ap finanse gang nan peyi a, kote yo? Kote milat yo? Dayè te gen yon rimè ki te di te gen lis dèyè toujou, anbasadè Kanada di, alò m kwè otorite kanadyèn yo di pa gen kesyon lòt lis ankò. Ok. Pa gen pwoblèm. Pale mesye, kòmsi peyi a pa konnen, tout peyi a pa konnen kiyès k ap finanse gang nan peyi a? Kom si jodi a madam mesye gen de nèg ki nan sektè prive a peyi a pa konnen ke moun sa ap finanse ak gang gen de nèg nan sektè prive a madam mesye ki gen biznis yo nan de zòn cho nan de zòn wouj ki pa janm fèmen ki pa janm kanpe kom si peyi a pa konnen moun sa ap finanse gang pou kisa non yo la a pa nan lis la kote se sa fè m di w se yon bagay demagojik. Paske si wap pale de finanse gang, si wap pale de moun ki nan gang, tout peyi a konnen yo deja. Moun ki nan fè trafik zam peyi a konnen yo. Kote non moun sa yo? Ou janm tande non moun sa yo site? Paske yo menm yo gen lòbi nan kongrè ameriken. Yo gen lòbi madan mesye. Yo gen lòbi madan mesye doke nan gouvènman Trudeau a. Epa la a, yap denonse yon sèten Majorie Michel ki se chèf kabinè. Ebyen tout moun ap tann la voye Martelly vini. Nan nou klè sou sa wi. Nou klè sou sa e peyi ap tann prezidan Martelly kòm moun kap finanse gang nan peyi a vin avèk prèv yo trennen Martelly nan jistis. Peyi ap tann li e pa de bravo moun pa bat la non. Menm jan ak Laurent Lamothe. Gade mon frè. Mwen se premye fwa mwen gen 2 nèg peyi a kòmsi renmen lè yo met bagay sou do men. E pa 2 moun kap bat bravo. Paske sou papye, mwen di e sou papye, peyi a tande ke Prezidan Martelly nan gang, Lamòt nan gang, e kiyès ankò, Gayi Bodo nan gang, tout moun kontan nèt, tout moun kontan rive maten. Jan Henry Céant. Tout moun nan kontan, kòm si tout moun bat bravo. Men kèlke pa, tout moun fon ti bak. La swit. Gwo nèg la fò l fon ti bri, bon mwen menm se moun mwen, lè m di w moun pa m, e dayè se bon nèg nan sa ki konsène migrasyon. Mwen konsidere pwoblèm nan sou 3 ang. Repiblik Dominikèn li menm, lemond entènasyonal e patikilyèman l'OEA, patikilyèman Etazini, Kanada, Meksik kòm peyi ki gen plis fòs nan zòn nan. Evidamman Kiba ladan l. Epi mwen konsidere pwoblèm lan sou ang nou menm antanke pèp, nou menm antanke Eta. Pwoblèm mwen genyen sè ke Repiblik Dominikèn mete devan, mete pwoblèm ke l genyen anndan sosyete l la, anndan leta l la, li mete l o nivo entènasyonal. Kòm de fèt, se yon pwoblèm entènasyonal. Se te pwoblèm entènasyonal. Se zafè rasism, pwoblèm rasism li travèse lemonn antye. Ou gen dwa, ou menm kòm sitwayen, ou menm kòm pèp, ou menm kòm leta, denonse e aji. kont fenomèn rasism nan. Ke yon moun an prerive, anndan lakay li, nan salon l, nan ti klèb li, li envite moun li vle, li pale avèk byenveyans avèk moun li vle nan kad prive li, sa se bagay ki gade l. Men depi l pran sfè piblik la, Li konsène tout moun. Se poutèt sa, pa egzanp, lè yo te tuye Jòj Floyd lan, mwen menm kòm senatè ayisyen, mwen te reyaji, mwen te ekri Sena ameriken an. Nou wè tou ke gouvènman ameriken an, leta ameriken an atravè jistis li, li jije polisye ki tiye George Floyd lan. E yo pa kapab fè yon bagay ki kont, yo pa kapab aji kont sanksyon lajistis la. Nan ka dominiken an, ayisyen, donk pwiske. S on pwoblèm ki transvèsal, ki transnasyonal, pa transvèsal, li transnasyonal. Ayiti gen dwa, gen devwa pou l denonse l e pou l aji kont li. Dezyèm bagay ki entènasyonal, se le pwoblèm de limigrasyon. Sa k genyen antre nou menm, HCR ki okipe de sa onivo entènasyonal, afè l onu, ebyen, c'est lui même qui existait tout entre Sénégal et la Mauritanie, par exemple. C'est le même qui existait entre les états unis et le Mexique. C'est le même qui existait entre toute l'Europe et à travers euh, euh, l'Italie, côté migrant et au passé plus. Et donc, et l'Afrique subsaharienne en particulier, et même l'Afrique euh, maghrébine, Tunisie, Maroc, Égypte, Algérie. Donc, c'est un problème international, gagner une loi internationale sur ça, Haïti est pour devoir, pour utiliser le levier sérieux pour que question racisme, question maltraitance des migrants pou dè emigre ayisyen pou yo trete l a yon nivo serye sa kounye a se pa gwo sosyete a e se ki se antanke sosyete nou pa fè anyen leta li menm li chita sou sa li lage. Se vreman antre lib, Ayiti a pa egziste. Se tankou m ta di w la, se avyon an ki vin monte a, apre sa, li pran vitès de kwazyè li, yo pa bezwen peze anyen, yo pa bezwen peze bouton, l ap mache. Donk, Leta ayisyen lage yon bagay de jan lòt mesye phtk yo te di l lan, yo kontinye di l san dout, kite peyi m mache. Men kite peyi m mache a, se nan pa fè anyen. Janl pa bon an kitel pa bon janl ye a epi nou menm ki jwenn tout bagay yo ki òganize peyi a pou ke dezòd total men o pwofi de tou peti gwoup e ke l kontinye donk fas a kestyon sa le regard est que. Lèzetazini, Le Kanada, ki jodi a sanble genyen yon gwo enterè pou Ayiti, kesyon sa a yo pa ka gade l konsa. E Ayiti a li menm, mwen mwen kwè nou dwe mennen peyi yo a konsidere yon konferans entènasyonal sou. situasyon Haïti et République Dominikène au regard de la question de la migration et des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Ça, c'est le premier, c'est premier bagage dit sur le plan international. Parce qu'il est évident que le gouvernement Abinader, là, comme d'autres, c'est pas, c'est bon bagage qui fait première fois. Jenerasyon ki la li wè l plizyè fwa deja. On pak depòtasyon masiv, pa gen pèsonn moun, pa gen on moun ki pale la maten an la ki pa rekonèt dwa Repiblik Dominikèn pou li depòte moun ki pa legal lakay li. Men, li fèt dan dè kondisyon enfrayimèn, se yon agresyon. a la pèsòn imèn, se inakseptab, donk fòk genyen yon aksyon entènasyonal, nou wè ke Repiblik Dominikèn, gouvènman Abinader la, li pa tande pèsonn moun, se pou moun ki gen fòs yo e ki rekonèt son dezòd, Lèzetazini rekonèt son dezòd, ebyen yo fòse l, mwen di byen fòse l. respekte lalwa, respekte dwa ayisyen yo. Mètnan, donk, yon konferans entènasyonal k ap itil lemonn antye sou kesyon sa a. E pou nou montre jan Abinader pa vle tande pèsonn moun paske li kwè. li nan yon sitiyasyon denpinite, l ap benefisye de yon enpinite. E enpinite a se onivo entènasyonal li ye. Paske Ayiti li menm pa vle fè anyen. Gouvènman ayisyen an, n ap retounen sou li toutalè. Men, m ap bay yon prèv, youn nan mil prèv. Depi 23 out ki sot pase a, klèje Daabong nan te fè sòti yon nòt ke laprès dominikèn te konnen, e patikilyèman moun ki sou fwontyè a te konnen. Klèje Daabong nan, li te fè, li pran pozisyon l pou l montre ke, Se li menm ki di li, e tout moun konnen l deja, ke travayè ayisyen yo, se yo menm ki fè agrikilti, se yo menm ki nan konstriksyon, se yo menm ki nan touris, se yo menm k ap travay latè, e se yo menm, donk m te di agrikilti, nan kay prive, moun ki ap sèvant, moun ki ap netwaye. c'est haïtien dans les familles dominicaines. Donc, ensuite, la question, avant de dire donc là, la question de commerce. Mais nous, nous, rapport de 99.1 Ça veut dire que la République Dominicaine veut nous 99 gouttes pour 99 gouttes pour 99 personnes. Nous-mêmes, c'est pour on goutte nous vannes-nous. Donk nou pa kap fò kounye a fon gwo ti efò pou nou fè sou sa. Si nou genyen, si nou genyen tout moun sa yo, yap yap depòte, men genyen yo pap depòte paske se ayisyen ki travay nan konstriksyon. Se ayisyen ki travay nan agrikilti pou yo. Nou gen, nou genyen si w vle rapò komèsyal sa ki nan avantaj yo nèt. Men pou yon moman mezanmi pou gouvènman an sonje se Ayiti l ye. pou li kareman travay omwen avanse kesyon sa a de reprezay komèsyal. Mwen tande Wanamentè yo ki te fèmen fwontyè la yo menm alò ke si nou pran Senegal avèk Moritani, m sot pran egzanp sa a talè a la a, 1 pechè, Moritanyen yo an 2018. On pechè ke Moritani yo, on pechè senegalè Moritani yo tiye. Men menm moman an, se on asanble jeneral, se tout moun, tout zafè sesant, fò bagay sa a regle. Paske te deja genyen konfli ant, antre Senegal e Moritani. Nan ki sa l rapidman. mande a la demande du gouvernement moritanyen epi l travèse y al diskite. M konprann Ariel Henry gen dwa li menm santi l piti pou l pou l angaje dyalòg la. Avèk euh Abinader. Mwen ta renmen trè klè sou sa. M pap pale de la pèsòn Dariel Henry. Lè m di l santi l piti a. Premye minis ke l ye a gen dwa santi l piti. Ebyen wi. Men w ap pale chak jou gouvènman ameriken. W ap pale chak jou avèk gouvènman kanadyen. Men fè kèlke choz. Kounya nou menm mwen kont mwen konti mwen sonje wi mesye Ferdinand kesyon an ki rega mwen gen mwen di w mwen pran Repiblik Dominikèn kounya mwen pran entènasyonal la epi pou nou menm mwen sòti omwen 5 nòt sou mal antanke senatè. sou maltretans polisye ayisyen ap fè moun yo arete ke moun nan son zenglendo, ke moun nan son ganstè, ke moun nan son bandi, ke moun nan son moun ki fè yon enfraksyon m ta ka di òdinè. Nou bat moun yo. Nou kraze yo. Nou brize yo. Lè se bandi menm pa pale bagay sa a. Jan yo maltrete moun. Moun boule moun. Moun boule. Gen youn m sonje an patikilye, yon bandi Okay. Yo pran li, yo woule l sou yon mòn. Yo kraze figi l. Wi, yo te. Wi, se bandi l ye. Men èske nou gen dwa fè sa? Wi, se prizonye yo ye nan Penitansye Nasyonal. Gran ti gwav lòt jou se se yon yon gwoup politik sosyal ki òganize yon manje pou pote bay prizonye ti gwav yo pa jwenn manje lòt jou se pè Frandi Petitòm e se toutan l fèl pote manje pou prizonye nan penitansye nasyonal moun gen moun ki Polisye ki travay kote prizon yo ye a, yo kon, yo kwè ke se yon de, e pa menm yon dwa non, ke se yon devwa yo genyen pou yo imilye moun ki prizonye yo. Lòt jou, mwen wè yon Dominiken ki mare yon Ayisyen. Yo imobilize l atè a. Yo pran yon wòch, y ap kraze dwèt li. Dènye sa k sòti an. Se de bagay nou dokimante pou gouvènman ayisyen fè l montre tout moun. Se mesye yo bat la, yo kat la ap touye yo. Non men. Kisa ou poze kòm aksyon nan nivo pa ou? Wi. An 2021, Me 2021, se antan ke Senatè de la Repiblik, M te di w sa wi, se antanke Jeneral Aloyvil m ap pale avè w la a. Mwen fè yon vwayaj planifye pou m rankontre avèk responsab, premye responsab kestyon ayisyano dominikèn ki resevwa mwen nan Ministè Afè Etranjè, de mèm ke. secrétaire d'État au sport et d'autres personnalités dominicaines. Sous question, Rivière Massacre, ou sont L'autre jour, moi-même et deux autres haïtiens, Wesley Voltaire et euh, Monseigneur Dumas, nous participaient dans une émission qui était faite en République Dominicaine pour nous té défendre causes haïtiennes. Moi-même expliqué que la question de la défense de la population, la question de la défense du territoire, c'est en exclusivité exécutive. Il se trouve que bon qui gouvernement qui est le gouvernement Ariel Henry. Mwen menm, le, s'il ne s'agissait que de moi et de moi seul, se pa yon bank kesyon pèsonèl k'ap regle la. Il y a longtemps que t'ap genyen yon gouvènman veritableman de konsensus nasyonal. Donk, mwen, mwen di, an tan ke senatè toujou, mwen te di sa, e m redi l pou ou pou w kapab byen tande l, byen konprann li, Ayiti dwe rekonèt, Ke gouvènman ayisyen ki la a, se kounye a pou l fè l. Hic et nunc. Se pa lòt moun ki vle, ke l rele Akò Montana, ke l rele yon lòt, ki vle asire, reasime responsabilite yo pou genyen yon gouvènman de tranzisyon reyèl. Ebyen, yo pa arive fè l. Paske Ariel Henry gen fòs. Se fòs entènasyonal genlè. ki fè ke li la a epi rien ne peut se faire. Donk, nou di sou le plan lokal fò nou rekonèt ke nou pa ka bay tèt nou on dwa pou nou pa respekte la personne humaine. Sa vle di ke pou ke ke se moun k ap travay lakay nou, ke se moun nou arete, nou fè sa nou pito avèk yo, nou ba yo kalòt, nou kraze yo epi lè se dominiken on dirè ke nou pa dakò. Mwen repete ankò, les droits de la personne humaine se tout moun nèt pou ki respekte l. Donk, jodi a, plis ke hier, fòk nou rekonèt, e se dènye konsiderasyon m ap fè, ke nou pa kapab regle kestyon dominikèn nan pa akou. Tankou m ta di w la, lè dominiken yo frape, y ap touye, y ap masakre, Epi, bon, nou sonje sa, epi gon, gon, gon, gon, gon leve kanpe k fèt. Leve kanpe a, li, fòseman, e mwen pwofite salye e gwoup politik e sosyal k ap fè manifestasyon jodi a la, paske efektivman fò nou pale pou yo tande. Men, la question est structurelle. Mwen kwè ke se Madam Alexandre ki te di l talè a oubyen Jhonny Frè Ferdinand, la question est structurelle, nou pa kapab pran li sèlman sou evenman yo. Fò nou pran l donk de manyè estriktirèl, sa vle di enstitisyonèl, e akò binasyonal la fòk nou aktive l de manyè pli seryez. Vwala donk rega mwen sou kestyon gwo mizè sa a ke Repiblik Dominikèn ap pase, ap fè nou an. Alò, m ta di, m ta vle bay yon ti detay. Sa k genyen ant Ayiti e Repiblik Dominikèn nan, Li montre nou ke nou pa gen Leta, nou pa gen gouvènman. Kòman pou yon kestyon osi sansib sou le plan entènasyonal, si si Abinader pa vle rankontre responsab, premye responsab politik Ayiti a, an lokirans Premye Minis Ariel Henry, pou tout rezon, M pa bezwen imajine tout oubyen pou m di yo. Men pou tout sòt de rezon, li pa ta dakò rankontre avèk premye minis ayisyen an. E premye minis ayisyen an, m ap ensiste sou sa, fòk kanmenm li sonje ke se premye minis ayisyen li ye. E ke donk, se pa, se pa yon, li pa bezwen pè. pou l poze pwoblèm nan avèk o nivo bilateral, sètadi avèk chak gwo peyi ki vwazen nou yo, e o nivo miltilateral nan LONU, nan l'OEA e nan caricom. Men pa, bon, m ap bay yon egzanp pou vrèman, vrèman, vrèman pou m fini sou premye pwen sa a, e Ayiti, nou pa kapab pè dwa nou. Pa egzanp. Menm vye inisyativ, menm vye inisyativ, mwen kont li nèt ale, ke Jovenel Moïse te pran bay de twa moun fè yon, swadizan fè yon konstitisyon, men s on bagay enpòte, s on bagay kòmande. Li kòmande, se pa pèp ayisyen k kòmande l. Menm vye inisyativ sa a, li mete Lanavaz fezan pati di teritwa nasyonal. Men, la ankò, mwen menm, mwen soulve kesyon an nan Sena a. Men, le territoire national doit être défendu par le gouvernement. E fò m pouse gouvènman fè l. Ki sa k anpeche, tankou jan mwen menm, nan konvèsasyon prive, anfen, prive, prive dan le sans ou se pa, y ap, yo pa p bay li nan radyo, nan konvèsasyon prive avèk kèlkeswa, ee. ajan ameriken an, ikonpri lanbasadè amerikèn alepòk, m toujou raple yo kesyon lanavaz la. Men kijan ou pa kapab, si ou pa kapab di yon gouvènman etranje ke nou gen yon ti pwoblèm wi la a, afè lanavaz la, mwen vle e retounen sou li, paske l fè pati di teritwa nasyonal, li nan konstitisyon mwen, mwen pa arive genyen kontwòl li, y ap di w ke men ou pa gen kontwòl okenn kote nan teritwa a, w ap di, w ap di wi, men se yon bagay ki konsène pèp ayisyen an. E kesyon La Navaz la, m ap, m ap, an nou, fòk nou pale sou sa. Men se pa, ou pa, ou pa bezwen pè sa. Se nòmal, paske li pou ou, fò w di l pou ou. Kounye a, fòk ou pran li. Fò w konprann li apati de pale ke w ap fè avèk moun ki sou li a. Se menm bagay la sou kesyon migrasyon entènasyonal, sou kesyon rasism, parapò sou kesyon dwa dè travayè an Repiblik Dominikèn. Men si nou pa pwoteje travayè pa nou yo isit, kòman y ap fè pwoteje yo de lòt kote? Si yo arete yon Dominiken la a jodi an, de, nou menm isit lan, demen ap genyen yon moun nan anbasad Dominikèn k ap vin parèt pou mande nouvèl, pou pale avèk li. Se menm jan tou si s on Bahameyen, e anbasad Bahamas la, l ap vini, l ap mande enfòmasyon. Ayiti, yo mèt touye tout Ayisyen, pa gen moun ki poze kesyon sou sa. Nou pa gen anpil tan piske n konnen w gen yon randevou a uitè, men n ap fini avèk dènye kesyon sa a pou kapab elabore e fini avèk li. Anpil nan jèn gason ak jèn fanm ki kite peyi a, Jodi an la pou w ale swat an Repiblik Dominikèn oubyen nan lòt peyi, se pou w al chèche lavi miyò. E avèk chapo ke w genyen kòm konesè nan zafè espò e egalman òm deta, m anvi mande w nan ki nivo ke w panse endistri sa a ki se espò li ta kapab ede nou redui delenkans jivenil lan, kreye travay e anpeche Anpil jèn gason ak jèn fanm kite peyi an pou al imilye nan 2 lòt peyi. Aksyon nan gwoup ke m ye, klèb mwen oubyen lè mwen te antrenè seleksyon olenpik oubyen direktè teknik nasyonal, li konte men se priz an chaj kolektiv la. Nou bouke twòp, nou bouke twò fasil nan afè spò. Une fwa de pli, m ap eksprime regrè mwen ke pwopozisyon de lwa sou spò ke mwen fè ke ki depoze nan sekretarya Sena a e ki te benefisye de asiz tant a Pòtoprens ke o Kap Ayisyen.